Vitelòm Inosan, mèsi paske w aksepte reponn kesyon nou nan Boukante Lapawòl. Mèsi paske ou mete w disponib pou entèvyou sa a. Bonswa! Bonswa Guerrier, mwen salye Valery Numa, mwen salye tout moun ki an òd yo tou. E m sa pwofite le tan pou m salye opinyon piblik la, sitou pou dyaspora a k ap tande nou. Bon eske nan moman wap fè interview sa avèk nou dan mega e sou tout lòt rezo ki genyen anndan nan mond lan eske ou konfòtab pandan w chita la wap fè interview a? Boukan te la pawòl. Bon nan tout san fwa m trè konfòtab paske m dispoze pou m fè entèvyou a. Mèsi paske w bal reponn kesyon. D'entredjeu kiyès Vitelòm inosan ye? Bon, dirèkteman pou n ta fè yon ti biyografi Guerrier, mwen se nèg, yon jèn ti gason ki fèt Tòsèl, ki grandi Tòsèl, Manmanm se moun la galèt fè sale e latibonit pa kont m fè etid klasik nan ekòl nasyonal de swason etid segondè ma lise jan mari vensan m fè fakilte dwa a gonayiv anplis nou fè etid antreprenarya nou an kris. E non sèlman sa, nou desann pou n ta al fè kominikasyon a Listòv. Se te machin nan menm. Ou konprann? Yo tout menm, nou trè fòme nan tout sa ke n ap fè. Ok. E, anpil moun Tòsèl konnen w. Fè yon ti bese volim reseptè ki bò kote w la pou mwen, mèsi. Anpil moun Tòsèl rekonèt ou, yo konn Vitelòm Inosan, men, Fè yo fè yo fon ti bese volume radio a pou mwen merci si yap chache mega di yo e 103 pwen 7. 103 pwen 7. Voilà si yap chache mega fon ti bese l pou nou. Men depi kelke tan non w lap travèse tout peyi an jeneral. Avan peyi a te kòmanse konnen Vitelòm, Vitelòm, Vitelòm, ann ale, sektè daktivite, nan kisa ou te ye avan, an tèm de biznis, an tèm dantrepriz, oubyen an tèm de de travay kòm pwofesyonèl? Kisa w t ap fè avan? Bon, oparavan ke premyè sa ke m te atame, m t ap fonksyone e epòk pou m te fè premyè etid mwen, M te fè ajan de sekirite a Fondasyon Sen Lik. Dezyèm bagay, mwen te anplwaye nan Bèlvil la pandan ti mwa pou m te ka fè etid segondè m. Apre m te vin antre nan antreprenarya, M kòmanse nan mizin jis m vin ouvri antrepriz mwen pou m ap fonksyone. Ki jan dantrepriz ou te genyen? Premyè antrepriz mwen se yon sèvis lokasyon ke m te ouvri ok. Sèvis lokasyon veyikil e anplis m genyen pwodwi alimantè ke n vann gwo e detay. Gen de moun kap koute w la ki di ke soti nan nivo ajan sekirite pou vini antreprenè lokasyon de veyikil epi pwovizyon alimantè, yo ka toujou poze de kestyon, men kote Vitelòm ou kòmanse jwenn kòb la? Eske se de prè labank oubyen se de zanmi ki te sipòte w? Pou n te ouvè le kòmansman. Nou te deja genyen kòmsi byen familyal paske m te reprezante mandatè fanmi m. Nan kad mandatè lan, m te jwenn yon mwayen pou m te pase pou m te resòti tèt mwen. Ok. E se mwen menm ki reprezante tout fanmi an nan tout vant ke yo t ap fè nan ka de vant de tèren. Bon sa vle di ke yon nèg kap vann teren sitou nan zòn tòsèl wap dakò gen anpil e moun kap achte sa vle di gen de mwayen k antre nan men w kounya lè ou kòmanse mete biznis ou kòmanse monte antrepriz ou wap mennen vi prive w ou pa yon òm piblik nan ki moman ou pral kòmanse fè de kontak avèk de moun pou ke ou vin yon ti jan kòman ou vin kòmanse koni nan ki peryòd ou pral kòmanse soti tèt ou. Mwen kòmanse sòti tèt mwen epòk majistra Nistimon. Lè sa ke zòn mwen an te sanse abandone, m te vin ap ranje kòman m te ka fè resansman. Se mwen k premye regle afè kiraj nan zòn mwen an. An menm tan tou, m t ap batay pou m te prepare yon sant spòtif. Kote w wè ke ki kraze an, se yon sant spòtif ke n t ap batay pou n te mete sou pye. Lè sa a, m te antre a pouparle avèk Don Bosco pou m wè kòman ke m te ka jwenn ankadreman pou m te avanse le plus tôt que possible. Sa vle di, peryòd sa a, ou se yon nèg ki te vèse l dan sa yo rele le social. Ou dakò? Definitif. Kilè ou pral santi feeling nan pou w vin di tèt ou, monchè, fò m kòmanse politik? Nan ki peryòd? Nou egzakteman rantre nan faz politik. nan peryòd ke Martelly ta pral egzakteman prezidan. A sèt epòk, te genyen yon komisè yo te voye chita ansanm avè m ki te mande pou n te chita pou n aranje seri de bagay ansanm avè l. Se yon komisè ki trè koni tou. Men espas kote ke w wè ke m genyen wè ki trè sible nèg yo wè kraze a, Se menm espas sa ke nou te apou pale, nou te apou diskite ak komisè lan pou n wè ki jan ke n ka aranje seri de pwojè. E m kwè komisè Gospel, tout moun te okouran kiyès li ye. Sa vle di ke se komisè Gospel ki te vin pale avèk ou lè sa a. Kòm nèg ki t ap fè sosyal nan zòn nan, yo te bezwen de lidè nan blòk lan. Epi nèg yo te swete ke pou vin sipòte Tèt Kale. definitif. Ok. L, bon. Pandan peryòd Michel Martelly an, non Vitelòm Inosan an potko monte. Eske menm sipò sa a ou te bay e Michel Martelly, la a, w ap dakò avè m, nou nan lane 2010, 2011, eske ou ta pral bay sipò sa a tou avèk Jovenel Moïse kòm se menm strikti Tèt Kale a? Ban m pito ban m fè yon ti revizyon pou ou trè brèf. Nan epòk Mateli an, nou te genyen e yon miz an plas ke nou t ap trete avèk Fili de Moun. A sèt epòk, mwen t ap fonksyone avèk yon sitwayen ameriken. Ok? nou tap viv ansanm avèl nan menm kay. Non, sa vle di kisa? Eske e pa nan lòt sans lan? Fò w klè. Non, e pa nan lòt sans, monchè. Ok, ok, ok. Li tap sèvi avè m kòm moun, kòm fi ke l fè konfyans nan tout sa ke l genyen. Ok, trè byen. Ann kontinye. Imedyatman ke kounye a, ansanm avèk ameriken an, nou te gen yon lòt zanmi ki tap fonksyone avè l. Tou swit te vin ameriken an te vin asasine pa menm zanmi sa. Ok. Imedyatman ameriken an asasine, mwen menm mwen te fè kontak avèk fanmi ameriken an. Lè m rele fanmi an, fanmi an di m ke y ap fè tout mizanplas pou pran kadav lan. Yo p ap rantre Ayiti. A sèt epòk, te genyen Tams Mackendy ki te responsab bak anndan dcpj. Mesye yo rele m, yo fè reyinyon. Li genyen Rodrig, aktyèl responsab bak nan dcpj, ki se parenn li. Nou chita, nou diskite ansanm. Lè nou fin diskite, Ameriken an vin mouri. Lè l mouri, kounye a, tout sa l vin genyen an, Lèm diskite a mesye yo kounya mesye yo vin mande kounya la poun pataje ansanm avèk yo. Mwen te di yo kem pa pitit gen bagay mpap ka rantre nan lojik la. Lòseke gen yon seri de bagay li te pase sou nonm, mesye yo te vin fon matrakaj, yo fon mwayen yo aretem. ok. Lè kounya la a. Sa vle di ke on sekirite Danton Léger e a lepòk sa eske Danton, lè w nan prizon Danton Léger te komisè di gouvèneman ou byen potko komisè? Komisè gouvèneman sou Privert aprè antant Martelly. Ok trè byen se sa. Men sa vle di ke se pandan w nan prizon an sekirite Danton Léger an li pran kay ou a? Yo separe kay la, yo separe byen yo. Ok. Imedyatman ke kounye a m fin libere, m pran lajistis pou m rekipere sa ke m genyen. Mesye yo vin rantre nan yon antant ansanm avè m. Rameau Normil, ex DG de la police. Sitwayen an te mouri kite yon kay nan Belleville. Rameau te di Aspe si ke m pa dakò pou l te benefisye kay la, mwen menm m p ap janm egziste. Se youn nan rezon ki fòè m te vin gen yon avi de rechèch ki sòti dèyè m. Kote, la w ap pale de yon kay Pierre Arion Joseph te genyen, sitwayen ameriken an? Egzakteman. Kot kay sa jiskaprezan? Li sitiye a Bèlvil. Kiyès. Gen youn nan Fèmat Rue Cazo, Fermat 48, Ri Kazo. Kiyès k abite nan kay Bèlvil la? Kay Pyè Aryon Jozèf jodi a, kiyès k abite ladan l? Kay sa, menm chèf sa yo pran l. Non, sa vle di ke ou pa gen non moun nan. Si w pa genyen, nou ap di non m pa Mèt konnen. Normil, Mèt Normil. An, sa vle di Mèt Normil, Mèt Normil, ou di Mèt Normil ou di Ra, Normil Rameau? Gon diferans. Rameau. È, Rameau Normil. Sa vle di ke Rameau Normil l abite nan kay sa a, Pyè Aryon Jozèf la? Wi. Wi. Jiska prezan? Jiska mentnan. Ou met kontinye. Wala. Touswit, nou vin rantre nan lojik pou m viv alèz, m lèse koule tout byen yo k te ka fè m pèdi vi pa m. Mwen vin chita, antre ansanm a mesye yo vin mande m pou nou antre nan politik, bagay pou m wè kòman m ka rekipere m, chita avèk dè zotorite, Talè, la, la nou nan dezyèm faz. Kounye a, pase fò, fò n gen peryòd yo. Men anvan m ale, kay Pyè Aryon Jozèf genyen Tomasen an, kiyès k abite ladan l kounye a? Mèt ki, e, mèt, e, ansyen komisè, kòman msye ye non, Sa vle di se polisye k abite nan tout kay Pyè Aryon Jozèf yo? Tout sa yo nèt polisye yo. Se dosye Pierre Allion Joseph ki mete tout pwoblèm mwen yo, tout konfli m yo. Ok. Kounya ou vin di ke ou lese tonbe, ou abandone, tout byen sa yo etc. Kounya ou vle viv. Ou di ke mesye yo vin, gen moun ki vin kontakte w kounya pou rantre nan politik, se sa? Mph. Kiyès sa yo ki vin kontakte w pou rantre dan politik la? Polisye m chita avèk yo. La nou nan ki ane? La nou nan ki ane? Nou egzakteman nan ane 2022. Sou sou Jovenel la. Ban m peryòd la, si w sonje, èske w sonje? Non, non, nan ki ane yo kòmanse vin pale avè w, bezwen fè politik? Ki ane? 2020, 2021. La nou nan 2020. Sa vle di ke se apre peyi lòk. Non. Èske avan peyi lòk oubyen apre peyi lòk? avan Peyilòk. Enben la ou nan 2019, Peyilòk se 2019. Depi 2019, 2020 m nan politik. Ok. De 2019, ki te pozisyon w fas a Jovenel? Ou te pou ou kont Jovenel? Kont Jovenel, paske m te nan opozisyon. Ok. Premye mouvman. Ou bral demare, ou di ke nèg yo te vin kotew. La nou bral antre egzakteman nan politik di yo. Ki moun, ki gwoup moun ki te kontaktew e pou kisa? Premye kontak ke m te fè, nou te chita avèk sektè demokratik, nou chita avèk. Yo ta di w Mèt Beauvoir ki te responsab yon pil lòt bagay. Se Mario Beauvoir. Mario Beauvoir ki te, m te ka di w, avoka an chèf. Ok. E an plis, nou te genyen komisyon, prezidan, ansyen prezidan komisyon jistis la tou, n te toujou konn kominike ansanm avè l. W ap pale de kiyès la kounye a? Mèt Jean Renel Senatus. Jean Renel Senatus. An politik. Epi nou te chita avèk Nenel tan dot. Ok. Ki te Ki te vrè mobil rankont lan? Sa vle di premyè fwa nèg yo bal deside rankontre avè w, objektif lan se te kisa? Pou n te debarase n de gouvèneman phtk. Sa vle di ke objektif lan se te debarase peyi an de Jovenel. Sa vle di ou te yon moun ki te in nan sa yo rele mouvman de lopozisyon an, se sa? Lopozisyon. Eske je pe di se swa, paske dènyèman m te di l, men eske ou ka konfime l pou mwen aswè a, eske se lopozisyon fas a Jovenel Moïse ki kreye pèsonaj Vitelòm inosan ke n ap, ke n gen la jodi an? Dirèkteman. Sa vle di se opozisyon k kreye w. Travay ou avèk sdp, avèk Mario Beauvoir, avèk Jean Renel Senatus, misyon pa w dan lopozisyon, se te kwa? Tout sa ke m te genyen, se te goumen epi mwen menm pou m te gen yon vi stab pou gen yon lòt chanjman. Men imedyatman ke pouvwa a fin debarase bloke. Mwen sonje lapolis konn vin fè de entèvansyon nan zòn nan e m sonje bò Idiwon nan sitou yon lè zòn nan te bloke lapolis vini epi lè sa nou te fè fas kare a lapolis. Èske w sonje epòk sa? Wi, m te sonje epòk sa. Ok. Piske nou te nan peyi lòk. Sa ta pral etone anpil moun ke lapolis vin debare e ke nou menm nou fè fas kare a lapolis e selon enfòmasyon lapolis bay, te gen echanj de tir ant moun ki tap bloke yo e lapolis. Ou konfime sa? Si te gen echanj de tir, m panse ke tap gen e tap gen viktim. But nou menm lè sa barikad la se te kisa l te ye? Se te bloke. Oubyen se te avni w? Definitif. Ok. M, Pandan peyi a vin kanpe, ou sonje bral gon epòk, mande pou yo fon ti bese volim radyo a pou nou on ti kras. Pandan bral genyen peyi lòk vin bloke e ke nèg yo kòmanse on ti jan rilaks e pi y ap y ap eseye fè negosyasyon, lè sa w vin pa nan lòk ankò, ki ta bral. lòt etap pa w menm, etap pèsonèl ou nan batay la, se ki sa l ta pral ye? Bon, responsa, sa l te ye, apre tout goumen m te genyen pou m te gen rekonpans pa m nan gouvènman k t ap vin genyen an. Non, m po, m po tande, Vitelòm, m poko nan gouvènman. Pa bliye gen yon epòk peyi a vin pa nan lòk ankò. Lòk la vin kanpe. Pandan lòk la vin kanpe, ou menm misyon pa w, sa l te ye kounye a? Kontinye avanse a biznis nou. Lè sa a, ou vin nan biznis ou, ou pa nan afè nèg yo ankò, se sa? Oubyen, te toujou gen de rankont k ap fèt? Toujou gen rankont. Ki te objektif rankont sa yo? Objektif rankont lan jis se te mobilize pou n te fini a sistèm phtk. Non men pa bliye gen yon peryòd nou pa ka mobilize ankò, nou pa met moun nan lari, vin gen yon silans. Sa vle di ke èske pandan silans lan te gen lòt bagay ki t ap regle an deyò de batay la ou de batay lòk la? Èske te gen yon lòt konba, yon lòt bagay ki t ap planifye an deyò de sa? Bon, m pa t janm konn lòt bagay ki t ap negosye an deyò de konba. Non mwen mwen klè wi vin pa gen peyi lòk ankò vin pa gen manifestasyon ankò eske tout moun bay vag oubyen pandan se tan gen lòt bagay kap planifye. La politik se di strateji. Ok. Ok. Se di tra se di strateji donk tout moun ap chèche plan de manèv pou yo sòti yo nan solisyon ke yo bezwen abouti an. Ok. Vitelòm nan ki moman Ou bral tande pou la premyè fwa mesye fok nou touye jovenel nan ki peryod ou bral tande sa e ki kote. Se kan jovenel mouri a m tande istwa touye a. Ok. Ki enplikasyon ou menm? Ki wòl ou te jwe nan touye prezidan? Ban Mexico. De lwen e de prè, enplikasyon pa m pa t janm asiste de tiye prezidan. Men pòkont, tout moun konnen kiyès ki kiyès. Ou ka pi klè? Peyi a pa konprann. M panse ke li trè eksklizif. Non, non, non, li pa twò klè pou mwen. Ban m reprann kesyon pou ou ankò. Reprann li e w ap konprann li, Guerrier. Ok. Vitelòm Inosan, ki wòl ou menm te jwe nan montaj asasina Jovenel Moïse? Nou pa, m pa t gen, m pa t gen destinasyon pou asasine Jovenel, m te gen destinasyon pou debarase de yon pouvwa. Ok. Nan ki peryòd, anfèt, ki lè ou pral aprann Jovenel mouri? Nou pral aprann Jovenel mouri apati de 7 jiyè. Non men ou dakò 7 jiyè, 6, 7 jiyè ou te nan yon sitiyasyon difisil. Paske m sonje, m sonje 6, 7 jiyè, depi nan 6, te gen operasyon ki t ap mennen pou yo te deloje ou. Sa se te yon plan de manèv. An nou klè Guerrier, yon sèl kesyon, an n gade sekirite yon prezidan a yon egzekisyon, kiyès ki pi priyoritè pou yon inite k ap sekirize yon peyi? Nou pral vini sou sa toutalè, paske m konnen ke gen de enfòmasyon ou pral ban n sou sa. Paske se petèt bagay w ap vin konn apre. Eske apre asasina prezidan an gen yon bann enfòmasyon ou vin konnen e ou konfime? Eske apre asasina prezidan an. Gen yon ansanm denfòmasyon ke w vin konnen e ke ou konfime? Non. Non, nan de entèvyou ke w bay, ou pale de moun ki ta, ou site de non ki ta patisipe nan asasina prezidan an. Mwen di w nwa su blan ke gouvèneman sa a se yon gouvèneman asenye. Donk tout sa ki planifye, tout moun ki fè pati de gouvèneman sa a, se son de enstriman ki te byen planifye pou te debarase de Jovenel, Se pou te remanye yon gouvèneman de konsansu. Trè byen. Yon gouvèneman de konsansus, se sa l ta dwe ye. Nou pral antre nan sa, nan faz sa. E chak moun k ap koute w, menm de jounalis avize, lè w pale yo di tèt yon bagay. Vitelòm Inosan trè koyeran nan sa l ap di a. Se pou yon nèg k ap voye moute, e dayè, youn nan bagay ekstraòdinè ke w fè, Se ke ou pa mete kagoul. Sa vle dire ke ou prezante tèt ou. Yon moun kap met kagoul son moun komsi ki pa dirèk, son moun ki pa entèg. Ok, ou pa entèg. Entegrite vle di yon pakèt bagay. Eske Vitelòm son moun ki veridik, ki prè pou l di verite? Sof ke lajistis pa egziste. Trè byen. Vitelòm, eske ou se yon chèf de band? arme ou byen ou se yon chef gang arme. Koman w ka jistifye yon chef de gang? Eske, ok banm pi klè avè w. Eske ou gen yon gwoup nèg avè w ki arme? Negatif. Sauf que je le dis et je le repète et je m'assume, Fantom 509 je suis l'un des initiateurs. Non, nap vini, li ekri la. Nou pral vin sou Fantom nan, nou pral vin sou Fantom, nou pral vin sou Fantom. Vitelòm, eske ou gen yon gwoup nèg arme ki autour de ou? Négatif. Ki relasyon ou devlope ansanm avèk mesye 400 mawozo yo? Paske m konn wè nèg 400 mawozo a gwo zam nan men yo, m sonje yon lè w te nan fineray eksetera. Relasyon w a nèg 400 mawozo yo se kisa? Relasyon imen m gèye, mwen di l, mwen redi l, li pa sèlman 400 mawozo. De menm ke lèks premye minis Jouthe te di l, M ap di m pale avèk plizyè, plizyè kolaboratè. Paske, ann Ayiti, kòman m ta ka di sa, se wou k chèche aranje tèt ou pou w viv de byen. Oke? But, politik te rann ke n fè tout jan de frekans ke n dwe fè. Se youn nan rezon mwen pale avèk tout nèg ke m konnen m dwe pale. 400 mawozo m pa di m pale avè l obligaw. Dim pandan Yon fwa Yon operasyon ke lapolis fèl diw men Yon veyikil kel jwenn ke kite vòlè konfiske men Yon zam kel te sezi ou byen men kisa kel fè kòm prelèvman. Enfòmasyon fè konprann ke yo te sezi on pikòp doub kabin on pikòp e pikòp sa se pikòp Vitelòm tap woule tap fonksyone avèk li. Ki kote? Chèf gang Vitelòm Nèg Vitelòm yo k ap fè kidnaping nan zòn sa a Vitelòm anvan m fè entèvyou a ou te pwomèt mwen pou w ban nou tout verite Sètèn fwa an giz de repons lè w wè m poze w yon kesyon si w ka bay enfòmasyon kòmsi ou reponn epi enfòmasyon siplemantè monchè li t ap kòrèk Vitelòm Sa kap pase nan Pernier yo ou okouran de li? Yap kidnape moun zòn Tòsèl, yap kidnape moun prèske tou chak jou nan zòn Pernier, yap kidnape moun Tabarre. Di mwen ki sa w, di peyi a sa w konnen de sa kap pase nan zòn sa yo. Mèsi paske wap reponn. Bon m pale avè w Guerrier. An nou klè ak konsyans nou e an nou onèt avèk tèt nou. Ann gade, ann pran yon senp egzanp, lapolis te fè yon entèvansyon onivo Tabar 68, tou prè batiman de lèks komisyon di prezidan jistis, kote ke l t al chèche. Yon sekreste ki sòti alaboul. De no jou, yo revele kiyè le otè. Jamè, li pap pale. Men yo banm di nou nwa su blan. Nou nan yon zòn. Ou menm ki medya, m kwè pa gen nèg ki ka Bare sous denfòmatè ke w genyen. E sous pa w la ou ka chèche paske ou ka fè twotwa pou jwenn anpil ti verite. Ou panse zòn nan tap sa ke yo di an epi tout otorite sa yo tap ladan? La wap pale de kiyes? Ton sel? Pènye? E la preske tout goch a dwat yo rete. Non men gon bann moun ki kite ki oblije kite pènye, m konnen yon pakèt zanmi ki kite pènye. Konprann, tande sam pral di w Guerrier. Petèt m pa konn pou Tòsèl la men èske w pa okouran ke se chak jou yap leve moun nan pènye? Chak jou? E sesi dèfwa menm devan akademi polis la? Banm di w bagay. Tout nèg yo pa konnen kiyès kap fè kidnaping yo. Pi fò nèg kap fè kidnaping yo kiyès kap sikize epa menm polisye. Swadizan nèg yo te pran yon pretèks pandan Alex tap fè yon kidnaping pou yon zo yon blende epi yo di se mwen yo tiye nan blende yo bay bal m sove nan anbilans m disparèt Epi menm bakòp Zoe ken petyonvil la t vin pran Alex travèse ansanm avèl tout nèg pa konnen anndan tabar lan tout nèg pa konnen kiyès ki direktè depatmantal lwès 2 a gen foto polisye m reprezante toujou tout nèg pa konnen kiyès yo ye yap pran pretèks ke se mwen kòmsi fè do m fè kou. Sèl sa m konnen gon jou l ap jou. Men li li toujou la, l ap toujou a jodi a la. N ap fè solèy leve aswè a. E se objektif emisyon sa a. Kisa w konnen de ansanm de kidnaping k ap fèt nan blòk ou a? Guerrier, Wi. mwen di w li. E m asime l. Tout zak kap fèt yo se menm nèg yo kap fèl an palan de Moriso, de Dimi, de Setout. Nèg yo gen baz yo la nan Merizie a. Sa w rele baz? Kòb la ap bay la bò Monte Crespo a nan bous ba kòb BLTS la. Ki kòb? Kòb ranson yo? Kòb ranson. Èske w Èske w gen zam? Si m ta di w m pa gen zam, m bay tèt mwen manti. Dayè, Non men men banm reprann pou ou wi. Lè se lopozisyon epa epa tout nèg ki vize son gon nèg ki vin a lide a 4 5 moun paka vin a yon lide ansanm gon moun ki di mesye ann fè sa Men kote ann se ann inisyativ. Wi inisyatè a mèsi Vwala. bokou mèsi sè le mo linisyatè de se fame mouvman fantom 509 kiyès ki inisyatè l? Le Kadi sektè. Omega. Se ki? Le sektè demokratik. Kòman rekritman an te fèt? An asosyasyon. Avèk kiyès? Dè inite mye plase. Dè inite ki kote? O nivo de lapolis. Kiyès ki te chaje pou te fè rekritman sa a? Lèt di deje. Se ki? Lèks di deje. Lèks. Di deje. Sa w rele lèks di deje a? De lapolis. Ansyen direktè jeneral polis la? Vwala. Elektè an chaje pou l te fè rekritman Fantom nan? Kiyès ki te bay pèmisyon? O, Vitelòm, pa fè sa monchè. Kijan se èks deje a? Kijan se Leon Chal la? Premyèman, ou gen yon gwoup moun k ap chache pou elimine w. Lapolis ap chache w fòmèlman. Lapolis pa p chèche m, Guerrier. Talè, talè, talè, talè. Lapolis ap chache w fòmèlman. Lapolis ap chache w. Swa pou yo mete w nan prizon oubyen pou yo pou yo touye w. Se youn ou lòt. Men, w ap w ap fè de entèvansyon dan lopinyon yo santi gen yon bagay ki gen lè pa klè. Aswè a m ouvè vant med medya sa a. Radio Mega. M ouvè vant Mega. Se peyi a k mobilize nèt a m pa konn m fè emisyon le vendredi se peyi a k mobilize menm pou w konnen sa bagay la ye ann di egzakteman Vitelòm Inosan kisa bagay la ye. Kisa bagay la ye Guerrier? Wi. Fantom nan ou konnen tout inisyativ li se te kanpe goumen kanpe an kwa. e ou konn travay fantom nan te konn fè but m pa wè okin esplikasyon n ka chèche ankò paske tout tout viv demonstrasyon yo nou te byen negude yo. Men wap dakò SDP se li ki mete ki fè fantom ou sot dil la e chwa yo. Pou chwazi moun pou antre nan Fantom nan ou klèman di ou menm se e ansyen direktè jeneral polis lan se li k chwazi moun yo, sou ki baz li chwazi moun yo m pa konnen kounya men kesyon paw la kite enplikasyon paw anndan Fantom kite wòl ou. Radio mega. Anndan Fantom? Wi. Ah m te jwe wòl envestisè. M tap envesti anpil. Ou te bay anpil mwayen? Anpil mwayen. Men ou pa t sèl moun ki te bay mwayen. Vwala. Paske gen de fwa ou wè moun nan lari yon panse se yon nòg a kostim, se yon nèg serye k renmen peyi men gen lòt moun ki te bay mwayen. Vitelòm. Fè peyi a gras sa. Tu n'etais pas le seul. Ki lòt moun ankò? Ki lòt moun ki bay mwayen pou fantom nan? Wi. Manm fondatè yo e Zèzou. Manm fondatè yo nou fè pati, bon nou genyen planifikasyon avè nou, nou gen lòt kote ansanm a oh bagay Zèzou monchè. Sa vle di ke, Nou dil monchè. sa vle di mesye SDP yo te konn bay mwayen. Definitif. Ok. Men pou SD pou nèg Fantom te jwenn zam, motosiklèt, aspè sa kiyès ki te konn jere l? Kòman? Pou zam ak motosiklèt, aspè sa kiyès ki te konn jere l? Gen explikasyon m panse Elbe ka ba nou. De ki Elbe wap pale la? La wap pale de direktè jeneral polis la. Direktè aktyèl. Li te nan fantom nan tou? Ah monchè. Bon, pwiske misye egziste, bon, m espere ke kanmenm ou gen de prèv de sa wap di a. Ban nou yon ti bagay, ban nou yon ti prèv. Guerrier. Wi. Mwen di w gen ektifikasyon l ka fè. Gen eksplikasyon l ka bay. Li gen dwa ka bay de eksplikasyon an matyè de enfòmasyon. Men enplikasyon dirèk èske l te genyen l? Kòman w di? Èske l te gen enplikasyon dirèk nan Fantom 509? Li pa t ap DG jodi a. E imedyatman l bije, istwa fantom nan ou pa t ap tande l dòmi konsa. Poukisa w wont on silans absoli? M pral antre nan yon lòt pwen avè w, se iltimatòm ke w bay Premye Minis la. Ban m mande w yon bagay. Lè yo te mete avi de rechèch dèyè w, mwen sonje. Yo rele plizyè avoka met ansanm avèk ou epi pe apre map vin tande lajistis te blanchi ou. E èske ou sonje ou te vin nan yon rankont Petyonvil avèk de twa moun? Non. M pa t janm nan rankont Petyonvil la non. Ok. E an tèm de mwayen kiyès ki peye jij la pou ke finalman yo te blanchi ou? Èske se ou menm pèsonèlman ki te met frè a deyò oubyen se de zanmi ki te sipòte w? M pa panse ke jij la te fè anyen pou lajan. E ni tou pa t gen anyen istwa lajan ki te diskite. M panse jij la te aji selon lalwa. Ou di ou pa chèf de gang, ou di ke ou pa chèf de band non plis, ou pa kidnapè, ou pa kidnape pèsòn moun. E èske w sonje operasyon lapolis te mennen lè te gen plizyè nèg ame ki te ale nan Gravèl, Cholzè, Chansi, nan zòn Pènye? E ki sa w ka di n de sa? Bon, mèsi kon bagay. Gen de djòb ki t ap fèt an patikilyè de kote Chòlzèchòs. Bon, m p ap fè kòmantè sou sa. Eksplike pi klè. Vin pi klè. Di verite a. Ki sa l ye? Wi. Anndan rivyè a, men ki sa l ye, Guerrier. Anhan. W ap travay nan rivyè lan chak wikenn. Ou genyen pou bay yon frè. Polisye yo ta al pran yon kòb nan men chòzè. Lè yo rive de kote kontab la, yo tiye de pòv inosan initilman e se youn nan rezon. Kisa l te ye menm? Kisa bagay la te ye menm? M reprann kesyon ankò. Radio Mega. Vitelòm inosan. Dèyè mwen di w li ankò. Kontab lan te gen yon pwoblèm avèk 2 mesye yo, li rele polisye yo, l fè tire mesye yo. Epi l di mesye yo vin pran 50 mil lola kay Chòzè. men ki pa t janm gen sa, se youn nan rezon ki fè m toujou di Cholzè fòk li deklare sa piblik. Ah bon! Sa vle di ke sa k te pase a se yon bagay entèn nan antrepriz Cholzè a? Vwala. Ok. Si ou pa pwisan nan blòk kote ou ye an, si se pa ou kap fè kidnaping, si se pa ou menm kap leve moun yo, kap pran ranson eksetera, e eske w. Oh kominikasyon koupe. Kominikasyon koupe. Epm poko rantre nan faz lanmò. Avèk mesye inosan wi wi vitelom inosan. M ala lin wi la. Ok si ou di ou pa pwisan ou pa genyen gwoup ame se pa ou kap fè kidnaping nan pènye si gon moun ki konnen ke vitelom ap fè kidnaping nan pènye se li menm kap fè yo se gwoup li kap fèl mwen pa nan zòn nan men voye de twa eleman de fòmasyon pou mwen lè sa ma eseye wèl ansanm avèk li. Paske mwen menm e fòm diw mpa mpa nan zòn nan gen de moun ki gen dwa viktim nan zòn nan mpanse ke moun nan zòn nan ka voye de twa eleman de fòmasyon mwen avèk de non de moun byen sur ke nou konnen ski si nan baz misye si sil gen baz a nèg ame nap tou presize sa pou mwen Vitelòm ou estime ke ou se yon nèg ki tap fè politik Ou t se ou te on antreprenè, ou finanse fantom 509, ou eksplike kiyès ki monte fantom ou di ke se SDP etc. Kounye a banm banm mande w sa, si w pa gen tout kalite pwisans sa poukisa pouvwa a ta bezwen negosye ansanm avèk ou? Ban nou rezon ki fè ke gen negosyasyon yap eseye antame ansanm avèk ou? Sou ki baz negosyasyon sa yo? Gègè. Wi. Tout batay ki tap fèt pou n te debarase de phtk, mwen te riske tout sa m te posede, mwen te riske tout sa m te genyen pou m te fè batay la fèt. E lè m tap fè l, se te zong mwen m tap manje, defèt tout sa m posede. Aprè pou m te ka jwenn rekonpans pa m nan. Touswit ke nou te fin debarase de pouvwa a, tout mizanplas te fèt pou m te jwenn sa ke ki revyen pati pa m nan. Se nan diskisyon pou ke pou m pa jwenn sa ke yo te gen di avè m ki rann ke bagay la chavire jan l chavire a. Ok, ban m reprann pou moun yo ka konprann. Si m kòrèk, w ap di m kòrèk. Vitelòm Inosan te envesti yon pakèt lajan, swa nan peyi lòk. L envesti mwayen l, byen l nan kesyon fantom. L envesti yon pakèt lajan pou l te debarase. Mobilizasyon, tout bagay nèt. Ok, pou l te debarase peyi an de kesyon fantom, de pouvwa Jovenel lan. Jovenel. Kounya li kwè l enpòtan fò l jwenn benefis li an, fò l jwenn sa l te envesti yo, se sa? Epi kounya, fon ti bese volim nan mwen silvouplè, kounya pouvwa a kanpe an kwa l di l pap bon anyen. yo va deside. Ok. A kiyes ou te negosye leun pran pouvwa a map jwenn sa poum jwenn nan. Je veux des noms. Peyi a bezwen non. A ki moun ou te negosye lè bagay lè Jovenel fin ale l mouri li pa la ankò ou menm ki te envesti tout lajan sa wap jwenn. Nou pa janm chita bann pale de sektè demokratik, le premye minis lan, le minis de la planifikasyon, bon tout moun sa yo nou te fè dè chita. An sa vle di ou te an sa vle di anvan lanmò Jovenel ou te gentan chita avèk Ariel? Oh mezanmi. Ki kote Vitelòm? Guerrier. Wi. Building ou wè k kraze a. Pale de rankont ke l te yo. Sa vle di Ariel deplase li vin rankontre avè w nan bilding sa. Pale de rankont ke l te ye Guerrier. Non tande, ou wè men ki jan metye jounalis sa fèt. Ou wè, lè pa egzanp w ap di sa yo, jounalis lan fò m di fò fraz la fini avèk de. Fò l gen ki kwa ladan l. Sa vle di ke fò gen non moun nan e ki sa. Si, si pa egzanp ou dlage l konsa, an matyè de fòmasyon l pa rive sou moun yo. Je repran, èske Ariel Henry, le premye minis aktyèl, èske l te konn vin chita nan espas ou pou l negosye pouvwa? Radio Mega. Ariel pa chita nan espas sa men nou rankontre nan El Rancho. Lè kounya w vin konstate nèg yo pa vle ba w pouvwa w, ki konpòteman, ki atitid ou vin afiche kounya? Èske w di tèt ou, ou dan lopozisyon avèk yo oubyen ou di w ap mennen yon batay lari? Sa l ye? Nou deklare l deja wi, nou ba w yon iltimatòm deja, m panse ke iltimatòm nou an sou wout abouti la. Ok ultimatum si nèg a si w gen pouvwa w ka bay ultimatum sa vle di ke w genyen mwayen politik ou nan men w. Yo pat kapab envite w nan palè dirèkteman pou w al negosye ou te oblije voye avoka w al negosye. La nap pale de mèt Chéry, mèt Chéry c'est un ami à moi e Mago Rizo e nou salye tout moun Sodo kap koute nou la e kite lè mèt Chéry bral negosye nan non E kiyès nan palè ki te envite fòmèlman Mèt Cheri? Mèt Cheri, Se avoka m. Yo envite m. Se yo prezante m. De menm ke m gen Mèt Sizema, se avoka m. Yo prezante m. Donk, lèt la sòti fòmèlman O nivo palè? An, son lèt yo voye ba ou pou yo envite w nan palè. E, an, laprès ka gen yon kopi oubyen foto pa WhatsApp, silvouplè? Apre 72 è, on verra. Lè yo envite ou nan palè ou paka ale, ou voye avoka w, objè envitasyon w, paske lè yo envite w fò w di yo poukisa, objèk envitasyon se te kisa l te ye, Vitelòm Inosan? Preparasyon m. Re. Reparasyon m. An reparasyon. Vitelòm m wè w ti jan pridan, m wè w ti jan, ou wè ti depi repons, M pa pridan Guerrier, gade mwen depi ti di w repons tande, reparasyon m. depi ti repons lan kout konsa, m santi manke yon bagay. Pa ban m repons yo kout konsa. Ok? Sa vle di ke mesye palè nasyonal yo te envite w pou pou te kapab dedomaje w oubyen repare w. Sa vle di ban w lajan. Definitif. Ban w lajan. Bon nou pa pale de. Wi, pou yo repare w. Ok. Eske se sekretè jeneral la palè nasyonal ki te envite w nan envite w nan rankont sa a? Aprè 72 zè la w ap gen plis detay Guerrier. M ap tou di moun yo 60, 60 aprè 72 zè a. Li sanse prèske fini. Ok. Aprè 72 zè a, m ap fè on live. Avèk Vitelòm e Vitelòm wap envitem egzakteman kote ou vle envitem nan. Map envite w epi map ba w tout de dokiman tout de prèv. M vle wè. Map ba w tout de prèv tout de dokiman a lapui. M vle wè baz kote wap ye a. M vle wè nèg kotou de ou yo. Paske w di nèg yo pa ame. M anvi ale mwen menm. liw kòm levan. Bon mwen menm wè la a fòm ta pran ma pase li ta pran ti jan stupid imajine la polis ap chache w yo di w ou se yon group ou se yon chèf gang e dayè yo di ke ou se yon nèg ou an danje pèp. Ou gen plizyè lòt chèf de gang ou gen relasyon ansanm avèk yo. Ou sot di ou pale a Izo, ou pale a tout moun. Bon, si w pale a Izo kounye a, ann al pale de kidnaping ki fèt sou avoka w la. Lè avoka w la ap sot nan palè, èske l te rele w? Li potko, Mèt Cheri te gentan rele w avan l kite? Oubyen e li vin rele w apre? Nan ki moman apre rankont lan Mèt Cheri bral rele w? Bon, ou konnen Mèt Cheri se sekrestè de lòd mwen. Sa vle dire se le landemen apre ou vin konnen yo kidnape mèt cheri. Nan ki baz mèt cheri te ye? Mèt cheri? Wi. Bon m panse se l gen pou l pale. Non, non sa e a e ou e ou l t al reprezante? Pandan mèt cheri ap kite palè? Mwen di w mwen konnen l gen pou l pale. Pase ke apre sa k fin pase a menm yon twit pale nasyonal pat fè paske li fè pou pale nasyonal. Ou ka konprann? E mèt Cheri bay 100 mil dola US pou l libere. Ou okouran de sa? Konbyen l bay? 100 mil dola ameriken. Bon, m pa konnen. Sa vle di ou pa janm pale a avoka w la pou w konnen de M kòb pa la? konn sa. E sa pa twò enterese w tou pou w te fè demach pou w te libere avoka w la? Sa k enpòtan se te vi avoka m. Ok. E ou di byento li gen pou l pale? Trè byento. Met Cheri e ap gen pou l pale sou Mega. Poukisa selon ou menm 6 Jiyè lapolis te mennen operasyon nan baz ou? Men fò m di tout moun, je suis désolé, mwen konstate sou telefòn mwen la m pa gen entènèt. Eske se paske m gon pwoblèm de minit, m pa konnen, men m konstate sou telefòn mwen Natcom, m konstate sou telefòn mwen malgre m fè plan e mwen pa kapab genyen intènèt ok e mwen pa genyen intènèt sa a trè pa kòrèk ki fè ke m pa ka e kominike avèk piblik pa m nan sa vle di ke m pa ka pale ak moun yo mwen konstate m pa gen intènèt. Mwen mande e mesye eseye verifye pou mwen e dakò eseye verifye pou mwen paske m pa konn m pa konprann sa k pase m fè plan an epi m pa gen entènèt ok wi ou pale sou kesyon lanmò Jovenel Moïse e sa enteresan anpil moun poukisa lè w fin gen tout done operasyon lapolis lan te mennen lakay ou. kèlke zè avan lamò prezidan Jovenel Moïse. Sa w konn de sa? Pa kèlke zè avan lanmò Jovenel, ann di a lepòk lanmò Jovenel paske si w te pran sou GPC, Gary Pierre Paul Charles, w ap tande kote ke Paraison di nan moman Jovenel rele l, li te egzakteman nan operasyon e l te fin mennen operasyon an avan pou l ta al sove vi prezidan an. Men sa a se te yon pèd manèv. Sa sa vle di pou ki sa pou ou nan kad manèv la? Pi klè pou peyi a? Klè pou peyi a, yon fason pou prezans li pa t la pou l te sove prezidan. Li senp wi. Yon prezidan ta an difikilte pou l rele yon sekirite. E sekirite a t ap kite vi prezidan an echwe pou l fè egzekisyon l ap fè a. Ariel, Tout mesye sa yo gon enplikasyon nan lanmò prezidan an. Ou kenbe sa w te di a? Definitif, on gouvèneman asenye. Ou repete sa plizyè fwa. On gouvèneman asenye vle di kisa? On gouvèneman se san vèse pou mete l la. peyi a eske n konprann sak vle di a la map pale de yon nèg ki li menm te envesti lajan l tou pou san te koule m ka dil konsa? M pa pral di w analize l jan ke w vle men map di w dirèkteman pou nou wè l nan sans ke n dwe wè l la si nap fè peyi. Si nap fè peyi. Sa vle dire ke sitwayen sa map pale avè la la tou se youn nan nèg ki mete mwayen l deyò pou san an vèse. E jodi an yo pa bal nan pouvwa a. Li di. Paske ou wè nèg yo nèg yo nèg yo vle bafre m. Yo vle itilize m kounya la pran m pou non ke m pa ye, pran m pou sa ke m pa ye, fè do m fè tou pou yo ka pase. Aprè ke yo fin pyetine, poutan se byen konte mal kalkile, petèt nèg panse yo ka Guy Philippe mwen yo ka on lòt, non ditou pa. Bon, m nan yon sitiyasyon la k difisil avèk kestyon e avèk kestyon entènèt sa a e on nèg on ti jan depann de entènèt se ki nè pa kòrèk. Ke paske la li pa m pa jwenn li ditou natcom e bon fò ke m fè fò m planifye 2 entèvyou sou kesyon natcom nan paske la li pa posib le plan an fèt epi m pa jwenn anyen ok plan an fèt m pa jwenn anyen vitelom mwen pa sèl moun kap fè emisyon sa piske peyi an ansanm avèk mwen tou e 37 11 87 34 mwen wè plizyè zanmi kap ekri m on mesaj eske gon zanmi. oubyen yon oditè ki gen de prèv alapwi ki ka bay enfòmasyon, se pa voye moute, enfòmasyon, Vitelòm la, l ap koute, nan tout peyi a rekonèt misye kòm yon chèf gang, li sot di l sou mega se pa vre. Èske gen yon moun prèv alapwi? Ou wè si w pa bay prèv m ap tou bloke w. Fò w bay eleman denfòmasyon san voye moute. Sou, mwen pase mwen menm, mwen ap chache. Malerezman jan m di nou la, Natcom pa ban m jan chans sa a pou m kominike. Kounye a n ap pran de oubyen twa zanmi sitwayen ki yo menm tou dèfwa konn ap viktim nan zòn nan. Pase sa a s on bagay jodi a mwen menm fò m di m tonbe dèni piske lapolis klèman prezante w kòm chèf de gang Ou di jodi a la ou pa chèf de gang, ou pa gen gwoup ame, ban m tande oditè sa a ki ki an lign avèk mwen la a, omwen li menm la bay de twa de twa eleman denfòmasyon. Oke? E An n pran oditè sa a. Alo, bonswa! Wi, n ap koute ou. Guerrier m salye w, antyèman ak tout peyi a ap koute w la. E ou tande. An al rapid, di egzateman. Sa vle di ke ou tande misye deja. Si w gen de enfòmasyon, ban nou de enfòmasyon e misye ap reponn kesyon yo. E nou tande enfòmasyon yo. Nou tande sa Vitelòm ap di. Non, misye pa gen anyen l ap di li menm. Alo, bonswa. Bese volim radyo w la. An ale, n ap koute w. Bese volim radyo k bò kote w la bese volim nan tanpri mèsi ann ale. Hello. Wi nap kote w. Wi nou rekonèt nou se lòm kòm yon chen gang men se anvan se nèg ki mete materyèl nan men nan ki fè li Aa monchè misye pa gen prèv men pwoblèm nou gen pwoblèm edikasyon mwen di mwen menm je veux avoir des m fòm gen eleman se pa annik voye lage konsa fòm gen de eleman ok mwen map chache eleman alo bonsoir. Bese volume radio la el direktè bese volume nan non wi nap koute w wi nap koute w vitelom bese volume radio paw la pase m gen enpresyon e radio paw la ki paka pase wi oditè oditè nap koute w. Misye koupe wout la nèt ou mèt mande Vitelòm li di se travay lap fè epoutan se wout la lap koupe pou lè lapolis ap antre pou yo pa. Ok kounya banm mande w sa eske ou konn wè 2 nèg arme ansanm a misye? Non m pa m pa konn wè Vitelòm m pa rekonèt Vitelòm men m kwè se lik mete moun yo fouye wout la li pa li pa m fè difikilte epi se fè lap fè wout la La lap pou gon drenaj bon dlo k konn desann anlè a se vre men se yo fè wout la pou yo ka anpeche lè lapolis antre nan pou lapolis pa antre nan zòn nan. Nan ki peryòd misye koupe wout la la a? Bon alò e depi mwad mas. Mwad mas rive depi avril menm yo fin retire traktè a yo koupe l Ale moun paka pase nan zòn nan anba. Ok dakò dakò dakò dakò. Li la li ka di w sa lap di w sa li te di yo a la verite yo te di se fè lap fè wout la pou drene dlo a lè dlo a desann li bay pwoblèm men se vre lapolis te ka pase machin te ka pase desann al tonbe kafou tòsèl anba soti nan premye 23 rive nan ismye. Ok banm poze w kesyon ou se moun zòn nan eske jodi an la pandan nap pale la ou ka di klèman misye son chèf gang e ou gen prèv pou sa. Jiska prezan son chèf gang li ye si w pa leta w pa ka ap koupe wout epi gon pakèt zak kap fèt moun pa ka rete anba w konprann mwen menm pa ekzanp gen kay nan tòsèl nou oblije dezète. Konprann nou yo oblije kite anba. Tale tale tale eske se di yo di misye chef gang nan ou byen ou menm ou konstatel menm jan ou konn wè paske ou men sa m bezwen wi paske ke misye ap di de bagay la mwen menm m paka pran yo kòm levanjil men mwen menm tou m bezwen klèman kòm si yo dim ke misye yo wè ekip misye a tout nèg a zam nan do misye mwen m te wè misye nan 400 mawozo Nan katye mawozo m wè misye, Becky l nan men. Bon, m pa ka bay manti, paske menm rekonèt m pa rekonèt, m pa rekonèt li, men ou tande pale de li, m pa rekonèt li. An pran yon lòt moun. Alo, bonswa. Wi, bonswa. Wi, kòman ou ye? Wi, m ap koute Pènye. An ale, Pènye. An n pale de Vitelòm Inesan. Li sou ling nan la k ap koute n. Eske ou gen prèv alapwi, ou ka kòmsi demanti misye la, kòmkwa misye di l pa chèf gang, li pa gen gwoup ame avèk li, esetera. Sa w ka di n de sa? Wi sètènman mande misye Mizer Luckson polisye yo te ye a e ke sòlda l yo te al avèk li a ok yo te pote l ba li ansanm avèk moun yo te kidnape a ki te li t ap travay kachòl se a lè l te di a pase moun baz yo pote a mande misye Koman fè ke li te annik libere moun nan jiska prezan polisye a yo pa konn kisa yo pral fè. Ok banm tou poze w kesyon sa eske w gen prèv a lapui komsi m ta di w ou konnen nèg sa yo e pou misye ap travay ou klè sou sa. Wi se paske se nèg li yo ye se tòsèl yo te pase se pase nan 17 la epi yo desann yo ale. Ok ok vitelòm reponn zanmi sa. Repran kesyon w mwen non Guerrier. Misye di konsa ke e gwoup nèg ou yo te e touye on polisye dènyèman nan Pèrnye, yo pran kadav l, yo pran kadav la, ya la ya la ansanm avèk li e yo rantre nan zòn Tòsèl. Ki kote sa te pase? Misye di w Pèrnye li, yo sot Pèrnye avè l, yo rantre nan baz ou. Ak Guerrier, Guerrier, Wi. si on moun ap di on bagay, m panse ke li ta gen prèv wi. On nèg al tiye on polisye poul pran on polisye l deplase avèl pou vin ki kote? Banm di yon bagay Guerrier, ki pwoblèm pa egzanp ou panse on polisye ka genyen avèk yon moun? Pandansetan, oparavan w tap tande ke yo di ke tout sou komisarya e komisarya m gen pewòl map fè nan tout. Kijan w ka eksplike sa? Sa yo priorite a wi mesye. Bon antouka nap vin sou sa. Men vrèman dènyè bagay ke map mande w la pa egzanp ou sonje te gen yon pwoblèm yon divizyon ant 400 mawozo avèk kèk nèg nan baz ou lè yo tap goumen ak gwo zam kote anpil nèg nan kan pa w te tonbe selon enfòmasyon sa yo e nèg yo te menm prezante yo kòm nèg vitelòm kisa w ka di de sa èske w te vin gen yon pwoblèm ansanm avèk mesye 400 mawozo yo? Ki lè pwoblèm nan te egziste? Ki sa k te kreye pwoblèm nan? Non, sa vle di, se kesyon m. Bozo vitelòm, sa vle di. Konprann sa m di w la, Gèye. Ki lè pwoblèm nan te egziste? Ki sa k te kreye pwoblèm nan? Di nou sa k te kreye l. M pa t janm genyen l. M pa t janm konnen l. Sa vle di, jiskaprezan, ou gen de trè bon rapò avèk lanmò Sanjou? M toujou pale avèk frè a. Ok. Vitelòm, kilè moun Pènye ka retounen lakay yo, kilè moun Tòsèl ka retounen lakay yo? Guerrier, inisyativ lan ou wè m pran la a se pou sèt rezon, pou moun zòn nan ka fonksyone, pou zòn nan revivab. pou zòn nan fonksyonèl, pou zòn nan stab. Se pou lin dè rezon ke nou genyen Dòsena, nou gen Lala, nou gen Jozèf, nou a pou pale avè yo pou n kreye yon akò, yon klima de pè. Pou pèsekisyon sa ki nan zòn nan, pou tout nèg kap fè zak sa yo, kap pran Wilib sa yo pou nou ka atenn yo. Men eske w konnen nèg sa yo? Guerrier, Mwen di w Jimmy, mwen pale w Morisseau, mwen pale w Alex, mwen pale w Cliven Fetout, mezanmi Guerrier. Non, sa, m ap pale w de nèg k ap fè kidnaping nan Pènye yo wi. Poutèt, bon, bon m ba w lis epi w pale ankò Guerrier m. Lè ou bay yon iltimatòm, ou gen 2 bagay ke w mande, gen 2 bagay ke w swete. Nan iltimatòm ou bay pouvwa, poukisa ou bay iltimatòm nan? 1, 2, 3. Kisa w mande pou yo ta fè avan 72 zè a pou ke sa w di w pral fè a, paske ou klèman di zòn nan se zòn ki gen biznis, zòn nan gen tout aktivite. Sa k anndan iltimatòm nan? 1, 2, 3. Ann ale. Premyèman, Fòk gouvènman asime l de tèl sòt. Dezyèmman, fòk CSPN nan pran responsablite l. Twazyèmman, fòk tout zak vandalis ke inite espesyalize sa yo ap fè mete dè endividi nan blende k ap kanbriyole moun, k ap masake moun nan zòn nan. kap tiye moun nan zòn nan inilman koupe. Paske ou menm bò kote pa w, ou di l, ou repete l, ou pa chèf gang, ou pa gen gwoup ame kap teworize moun nan zòn Tòsèl. Nwa sou blan. Ou di l la. Ou di la aswè a tou ke w pa gen okenn gwoup kap kap mennen operasyon nan Pènye, kap kidnape moun nan Pènye. Ann swiv aprè 72 è lan pou wè si Pènye pap revivab, si Tòsèl pap revivab. 72 è ap fini aswè a. L ap fini aswè a. A minui. L ap fini a minui. Nan ultimatum nan premye bagay ou mande ou mande pou ke nèg yo retire cha blende yo nan zòn nan se sa? Bon la polis gen tout kalite l pou l fonksyone lib e libè, la polis pa gen rivaj, men pò kont fòk se dè polisye vrè. Ou mande, sa w mande premye minis la ankò, m pat note sa? Pou li asime responsabilite l. Responsabilite nan kisa? Pwen detewogasyon Gèlye, kòb kònen la pou 72 zè. 72 zè. E ou sot di l tou ou depanse anpil lajan nan pouvwa a, fòk mesye yo remèt ou lajan w. Ou klè sou kesyon sa a, fòk mesye yo remèt lajan. E bon, antouka Vitelòm. M pral fini entèvyou an malerezman. Èske n konprann nan ki sitiyasyon yon jounalis k ap fè entèvyou twouve l? E kèlke pa, anvan m fè entèvyou a, m te rele lapolis, m te mande lapolis èske l ka ban m de eleman klè pou ke. Mwen m di vitelom men 1 2 3 4 pou m pwouve la pandan lap pale a la aksyon ke l fè kòm chèf de gang e m pale a 2 3 lòt jounalis tou ki konn al nan live kay vitelom mwen toujou mande yo eske yo konn wè 2 nèg a zam otou de misye e gon nèg ki di m wi li te wè yon nèg a zam bò kote w. M sot poze w kestyon la, bon se repons pa w paske lè yon nèg wap fè yon entèvyou yon moun ou pa ka goumen avè l pou l reponn jan pou l reponn li reponn e tout moun pran nòt de sa sof ke nan aspè politik la ou klè ou moutre klèman ke ou sot di l ou se youn nan moun ki te konn finanse Fantom 509 ou pale de SDP ki gen ladan l ti mesye sektè demokratik yo. ki monte Fantom nan, plizyè moun te konn bay mwayen, ou di l, menm 2 moun nan sektè prive, m ka di sa, 2 moun nan sektè prive tou? Definitif. Ok, ou di ke gen 2 moun nan sektè prive ki te konn bay mwayen, ou menm tou ou te konn bay mwayen, ou te konn bay e. gwo mwayen pou sa, ou gen lajan w nan Fantom 509, ou menm eksplike ke nan kesyon zam, motosiklèt gen moun ki te konn bay, ki te konn bay mwayen, m sonje nèg Fantom yo te konn reyini nan de zòn, m sonje Dèlma 42 oubyen zòn Misye yo te konn reyini, m pa konn si Fantom te konn reyini lakay ou tou. E tout moun a konprann jodi an, de moun ki pèdi machin nan leta, de moun ki twomatize. Sa vle di nou konprann nan ki sa peyi a te twouve l la jodi an. E èske ou regrèt ou te mennen batay avèk mesye sdp, Sektè Demokratik yo e tout nèg jodi a ki nan pouvwa? Ou menm pale de Ricard Pierre ki te konn vin lakay ou de trè souvan, ou menm pale de Jean Renel Senatus. Èske ou regrèt ou te konn goumen politikman avèk moun sa yo? Non m pap regrèt paske politik se konsa l ye fò w pèdi fò w rantre men pòkont nou konnen kòmansman pa janm finisman jodi an la on nèg ka trete w tout sa ke l vle imedyatman ke l chwazi fè kanpay kounya la w se papa w se DG w se gran bòs ou se gran patwon. Ok. Finalman nou menm nou pozisyone nou e n prale jiskobou n pap dekouraje. Sof ke nou konnen n pap janm kite nèg vale nou paske n deja koulèv. Gon sitwayen ki bay tèt li pote non Ti David, yo te rele misye Zo, misye te sove la nan Repiblik Dominikèn, ou sonje? Nan yon deklarasyon misye te fè, misye te klèman di ke se Vitelòm ki fè 400 mawozo rantre nan kidnaping. M sonje w te tande deklarasyon Zo a. Kisa w ka reponn sou sa? Bon bon bagay guerrier. M kwè ke menm ou menm kap fè jounalis trè lontan, sal di an wap trè rektifye l. Depi lè w tande 400 mawozo egziste, èske w te janm tande Tòsèl te gen pwoblèm sa k gen la? Jodi a la pou se kounye a pou w tande ke se mwen k montre si w di de bagay. Bon, nou pa prale nan sa. Nou pa prale nan sa. Sa yo se la pawòl, lè pawòl san van. Ok, sa se pawòl. Men, gen yon ti pawòl tou malere, erezman ki jwe an favè w, se ke, e selon enfòmasyon m genyen, se ke lè bagay e Kwadèmisyon t ap pase a, ou te pwopoze. Chen an pou te vin bal ranfò wi ou non. Radio mega. Guerrier wap tande vòz yo m vle w tande yo Chen an kominike m gen 2 polisye ki kominike m swadizan di Clivence tout te antann avèl poul vin banm pwoblèm. Touswit li pat chwazi fèl, li an difikilte kijan ke n ka kolabore avèl. Ok. Se mwen k mete vòz yo deyò. Se pa yo k mete yo deyò. Wap gade konferans kòl kote yo di yap voye bakòp polisye chèche m tou sa. Se mwen k pibliye yo. Èske w konsyan de sitiyasyon difisil ke moun Perni ap viv, moun Tòsèl? Dènyèman, gon komisè de polis ki mouri nan zòn Idiwonn nan, nan rantre a. E siman komisè sa te gen fanmi, li te gen madanm, li te gen pitit. Lè, lè pa egzanp w ap tande tout moun sa yo k ap mouri, tout moun sa yo k ap kidnape, epi y ap site non w nan sa a, ki sa k eksplike pandan tout peryòd sa a, ou, ou aksepte sa a, ou pran l? Yo di w se chèf, m pa kwè se jodi a w ap aprann ke yo konsidere w kòm chèf de gang. Tout kidnaping ki fèt sou Tabarre! Monte Torcel rive tout kidnaping ki fèt sou zòn Son Oto yo lè moun pral yo leve yo tout sak fèt Pernier men tout kidnaping sa yo yo mete yo sou dow e ou fè silans ou asime kou kouman kouman konsyans ou ye pa egzanp lè wap tande bagay sa yo kisaw di tèt ou. Guerrier. Wi. Nou gen yon sèl fòs legal ki se lajistis. Lapolis, lapolis kòm fòs legal. Tande sa m di w la. Lapolis se loksilyè de lajistis. Nèg yo te fè premye yon ak dakizasyon. Nou fè tout sa ke lalwa mande pou nou fè, pou n kontre kare l. Nou fè dè entèvansyon piblik. Sa toujou rete ap frape. Se tout rezon ki fè jodi a la a, mwen di w ke m p ap mouri mò mouton, ke m pran inisyativ mwen, non sèlman pou m mobilize kont tout pwoblèm sa a, e pou m kontrekare tout nèg sa yo tou ki pran do m pou fè pon an. E tu as des enfants? Tu as une femme? Ou gen pitit ak madanm? J'ai trois enfants. E wap viv a madanm ou? E madanm nan? Wi map viv a madanm. Jiska prezan? Jiska mètnan. Koman ti moun yo viv sa kap pase w la la Vitelom? Bon yo pap janm viv li byen. Sa yo di w lè yap pale avè w? Lè yap pale avèm yap mandem poukisa se nan peyi sa m te fè yo? Non men yo yap tande papa yo kidnapè ki eske yo al lekòl timoun pè chita bòk bon siouman timoun yo yo gendwa pa al lekòl m pa konnen yo gendwa twomatize. M panse ke w fè se s kon apèl la fanmi an but fanmi an lè li viv de prè w li pa janm doute se lè l elwanye de ou l ka toujou gen di dout paske w pa fè l sekrè de tout sa ke w ap mennen. E m di w sa deja, m transparan. Mwen s on nèg ki entègre. E m toujou mande nou menm ki reprezante katriyèm pouvwa, fè travay twotwa ke nou dwe fè a. Epi n ap jwenn dè prèv. Mèsi paske w te aksepte fè ti koze sa ansanm avèk nou aswè a e mèsi anpil mèsi anpil e men m pa ta ka kite w ale san m pa di w sa kòm jodi w nan yon sitiyasyon difisil tu as trois enfants et tu as ta femme kou kouman w jere fanmi an jodi an piske m konn bagay la yon ti jan difisil pou ou kouman w jere la famille? bon. Eske jodi a ou gen yon revni? Eske ou gen de mwayen k vin jwenn ou? Kouman w jere sa? Bon m toujou gen ti aktivite kap mennen Guerrier. Biznis yo pa yon dezabwa. Innovi Milti Sèvis la li te gentan pibliye sou plizyè pozisyon nan teritwa nasyonal. Pou fanmi an toujou ap goumen. Malgre ke gen plizyè depo ki kraze. Men gen depo ki an fonksyon. Gen depo ki toujou an fonksyon. Vwala. Se sa. E bon, Vitelòm e mèsi anpil. E mèsi anpil. E. Se mwen ki remèsye w Guerrier. Mèsi anpil. E m swete ke Guerrier nou ankouraje fè travay twotwa lan pou n wè kiyès ki kiyès e pou twòp zaboka toufe anba pay. Lapolis lapolis bezwenm lapolis tap envitem ta pral lapolis wi bonm mande lapolis pou kelkeswa problèm ki gen poum parèt. An sa vle di si yo voye yon manda pou ou la ou bal nan dcpj? Oh Guerrier. Wi wi vi vitelom tande sam gon problèm vre m wap fè entèvyou ou chita wap fè entèvyou tout kote epi lapolis di lap chache w. Serye monchè. Bon mwen menm m sinyifye dcpj m sinyifye DDO si lapolis bezwen m prè pou m pale lajistis mwen asiyen nèg yo tribinal yo pa parèt epi yo gen bezwen m. Sa vle di ou la nan tòsèl wi la a. Ki kote pou m egèye? Ki kote m moun? Ki kote m fèt? Ki kote m grandi? Men tande, men lè w tande lapolis ap antre nan to sèl pou vin chache w, lè sa a, ou met, ou oblije mete w akouvè oubyen kouman sa Ki fèt? kote lapolis rantre? Gèye lapolis vin lakay ou, l vin chèche w, epi se yon depo l kase, l ap pran bagay met anndan depo? Non men èske. Lapolis vin chèche w, se kabriyolaj ke l ap fè? La police vin chèche w se sa w genyen lap debarase de yo? Ah guerrier mezanmi ann serye bon guerrier ann pran egzanp trè klè la polis rantre nan antrepriz mwen sim gen veyikil ou jije veyikil yo pa kòrèk wap konfiske yo poukisa se dife la polis met ladan Wi. On depo machandiz pou lapolis parèt pou l di ke l kraze depo a. Depo a konsène? Si leta gon pwoblèm avè m bon e Guerrier, ou panse ke sa ke m genyen se pa sele yo t ap poze sou yo? Pandansetan m peye patant, m gon sètifika ministè di komès, tout afè m legal, Gon zanmi ki presize pou mwen fantom fantom 509 te la avan Leon avan Leon Charles e m pa konnen non fòm ta eseye gad sa yon zanmi ki dim ke fantom nan te la avan Leon Charles se depi sou Normil fantom nan te la e Vitelòm la ou genlè twonpe yon enfòmasyon. Banm diw guerrier Ou fon ti bebe. Tout tan l pa pale l pa gen bon nan l non. Vin pi klè, vin pi klè. Mwen di w lè w fon ti moun. Se lè l ka mande manje ou gen espwa bebe. Ok. Lè fantom nan deplwaye a se lè a l egziste. Tout moun konn kiyès. ki te egziste nan fantom ki lè fantom nan pran raj. Ann pa ale sou Ramo, sou se si se la. Bon kòm nou gentan pase de fantom ann chita nan pwen esansyèl yo. Non se paske non sa fòm te presizel pou ou tou paske ou te di ke se Ramo se e e Leon Charles ki te bay e e de moun. anndan anndan bagay la men anndan e fantom men sa son presizyon ekstrèmman entèresan mèsi moun yo sinyalem ke e fantom nan te la depi sou normil. Sou kiyès Lundi te kowòdonatè? Reprann ankò? Sou kiyès Lundi te kowòdonatè? M pa konprann, sois plus claire. Lundi, Lundi, Elbè Lundi, sou kiyès li te kowòdonatè? Wap pale de kòdonatè SPNH? SPNH. Sou kiyès? Se te sou se te sou Ramo? Ou sonje tout lè yal fè manifestasyon ou a se te sou Ramo? Se te sou Ramo? Yannick. Yannick ki te sou Ramo. Non, Yanni Mezil te sou Ramo. Lè sa a, se li ki te prezidant sendika a, men Lendi te toujou la. Lendi te toujou la, men inisyativ la pran sou Leon Chal. Bon, la a ou gen lè, la a fò w ta verifye sa w ap di a, ok. Fò w ta verifye sa w ap di a. Bon. E euh antouka Vitelòm mwen kontan pale avèk ou e kisa m ka retni nan tout sa w di yo e ou tap mennen yon batay kont Jovenel Moïse e euh avèk mesye sdp yo e ou envesti anpil lajan nan batay kont Jovenel Moïse jodi an sdp pran pouvwa li nan pouvwa ou menm ou pa ladann Ou site non plizyè moun ke ou te konn rankontre, sof ke genyen de bagay ke w di m ke m twouve ke, bon m pa konnen, se petèt chwa estratejik ou, bon mwen menm m konnen ke klèman ke gen de enfòmasyon ou chwazi pa difize, se chwa pa w, e gen de bagay ou chwazi pa di tou, se ou menm, men mwen menm sa m ka retni aswè a, m ka retni ke e. Ou ap pwoteje tèt ou, se plis ke nòmal. Mwen retni tou ke ou dedwane tèt ou kòm nèg ki gen zam. Mwen retni tou ke gen de bagay dirèkteman ke w chwazi pa asime. Kòm ou ban yon iltimatòm k ap fini aswè a. M te di yon, Guerrier, nan pwen de près lan m te di yon bagay. M te di ke m pa enpòte ni m pa ekspòte. Wi m sonje w te di sa, sa vle di ke ou pa ni ou pa ni enpòte zam ni ekspòte zam, se konsa m dwe konprann li? Vwala. Ok. Sa vle di ke zam yo vin, se se konsa w ou kanpe epi w remake yo vini? Bon m pa ka di, m pa ka eksplike w anyen de zam. Gen bagay se dwanyè, se fwontyè, zay sa yo ka di w. Non men, men lè yo rive sou ou kanmenm, gen yon sirkwi yo pase pou yo rive sou ou? Bon al ka tou, banm yon ti kolò pa egzanp ou sot palem de lapolis, depi lapolis rive l rive ak zam. Èske w konprann? Men ou menm ou oblije kontrekare l a zam tou. Kòman? Ou oblije kontrekare l a zam tou. Bon, si gon egzanp nou ka eskize. Si gen? Si gon egzanp ou genyen. Men nou menm nou poko kontrekare. Nou kwè nan mobilizasyon. Sèl sa m regrèt, lè w pale avèk yon moun ke yo prezante kòm chèf gang, verite ke w ap tann nan, an tèm de sipò, apui, m poko janm konnen m pale a yon nèg ki ame, ki di, monchè ban m ede peyi a vre. Pou l di w monchè, men tèl nèg ki vann zam, men tèl nèg ki vann minisyon. Sa vle di ke mwen menm m konprann ke gen de fwa bagay la difisil pou yon nonm men si w vle ede peyi a vre ou vle ede la fami tout moun gen de lè fò asime pou di egzakteman men sa bagay la ye. E se sa malerezman mwen te ofri w aswè a la Vitelòm Inosan, paske se tout yon gwo mobilizasyon ki fèt pou yo pou yo koute w, pou peyi a koute w aswè a. E e m ap di w sen, yon segonn, yon segonn, yon segonn, yon segonn Vitelòm, e m ap di w sensèman, entèvyou a genlè ap fèmen, San ke anndan sa w ap di a, peyi a pa menm jwenn on lueur d'espoir, kòm si on pawòl ki pou omwen mete moun, paske ou wè pawòl an daki, li kòm si li met li pòte a konfizyon. Onètman, anpil moun di, monchè Guerrier Henry, aswè a m panse ke nou pral gade peyi a on lòt jan, nou pral konprann sa k ap pase anndan peyi a. Malerezman, ou pa bay ofri peyi a sa. Paske ou wè nan sitiyasyon ke w ye jodi an, se de bagay, depi lapolis dèyè w, swa w mouri oubyen w al nan prizon. Ò mwen, m panse ke gen yon verite klè kou dlo kòk ke w t ap di peyi a men sa bagay la ye, men sa l ye. Se vre ke ou pale de konflikte konflikteryen ou byen de kesyon byen ki te genyen nèg ta pèsekite w e m konnen tout nèg dèyè bèl kay tout nèg eksetera men sa sosyete an peyi an t ap tann moun yo te vle anpil bagay men malerezman ou pa fè solèy la leve. A 9 è 30 li ye la aswè a. Mwen m panse ke w ta pral mete, ou ta pral fè solèy la klere sou tout peyi a la aswè a. E m konnen w kapab. E m konnen bagay yo anndan w, yo nan trip ou. Onètman m pa konn poukisa w pa vle di l. Men anvan nou fini entèvyou a, m ap ba w egzakteman 3 minit san m pa poze w kesyon. pou pale a peyi a. Ou wè m tou di w konbyen minit. Sa vle di ou gen ase de tan devan w. 3 minit Vitelòm Inosan pale a peyi a. N ap koute w. Ou pap menm pran 3 minit Guerrier paske tout sa w di yo la ou konnen gen yon pouvwa k reprezante pou yo ki se pouvwa jidisyè ki se enstans konsène k ka fè seri de defè. But, nan sans sa, nou menm, m ap toujou di an matyè penal la responsabilite li pèsonèl. Èske w konprann? So, n ap kite rès la pou lajistis. Paske lapolis li menm tout sa l ap fè l sipoze fè li o pwofi de lajistis paske l se oksilyè. Sa ka rive l tout sa l ap fè nan moman l pa pran aval lajistis. Men kanmenm lajistis la li gen pou l sou pye. Lè l sou pye gen plis bagay ki gen pou fèt. E bon antouka e Vitelòm mèsi anpil. Mèsi anpil. Mwen mwen kontan fè ti koze sa ansanm avèk ou. E gon zanmi ki vle ba w yon temwanyaj la. Misye di yo te kidnape m se nan baz Vitelòm mwen te ye pandan 4 jou. E misye anvi bay temwanyaj sa, l anvi eksplike sa, se sa l di, yo te kidnape l se nan baz Vitelhomme li t ale, e misye t ap eseye fè tantativ pou l te rele nan emisyon la aswè a, e malerezman misye paka pase. E Vitelòm èske ou anvi tande temwanyaj zanmi sa ke yo te kidnape? Li ta bon li ta di nan baz la ki kote a ki moun Non li li gen dwa pa konn zòn yo, li gen dwa pa konn zòn yo. Kòmsi ou pa konn zòn nan? Kiyès ki pa konn Tòsèl? Kiyès ki pa konn Marikaj? Ok ban ban ban banm pran banm resevwa zanmi sa an liy ki ki te kidnape. Alo bonswa kòman ou ye? Bonswa Jeremie mwen anfòm. Nap kenbe. E peyi a ap koute w. Bon mwen mwen etone pou map tande jan Peter ap di ke li menm li pa nan gang alò ke mwen menm m konnen ke an desanm li te kidnape mwen fè 4 jou nan zòn nan do otèl Monte Cristo e mwen menm lè mwen te libere tout moun te fèm konnen ke se nan baz Vitelòm kem te ye bon deja map di sa m santim vrèman kòmsi boulvèse pa sa paske son bagay ki ankò frèch nan tèt mwen. Men m vrèman twouve sa vrèman kòmsi se manke moun dega pou ki se lòm ap kanpe nan radyo pou l ap di ke l pa nan gang se bizismann ke l ye. Alò ke mwen menm fanm m m dekapitalize pa kidnaping sa. Tout òganizasyon nan peyi a te kanpe avè m paske yo konnen ke aprè tout rechèch lè m ale nan dcpj moun yo te di m bon kote lè yo pran m nan moun yo te fè m konnen ke se pou tiye yo te pran m yo pa t pran m pou terelache m. A tèl pwen se moun 400 mawozo ki te negosye avèk fanmi m avèk moun Vitelòm pou m te ka jwenn liberasyon m. Machin mwen dòmi nan lakou moun yo, mwen menm aprè liberasyon m mwen tal mwen tal nan zòn nan paske bagay sa te tèlman twomatize m m te vle al al nan zòn nan pou m al gade kote m te ye a. Sa vle di ke mwen m twouve sa vrèman anbetan pou moun nan kanpe nan figi tout yon peyi, yon popilasyon ap di ke li menm se biznismann li ye. Sa vle di peyi sa la moun k ap kidnape tout jounen yo, moun ki mouri nan kidnaping yo, moun ke y ap vyole, ke y ap imilye yo, M bezwen konnen konbyen si mesye pou sa pa gen pèsòn ki kidnapè nan peyi a. Trè byen. Ivite lòm di li pa kidnapè, pa gen pèsòn ki kidnapè nan peyi a. Ok men ou di ke ou yo te pran w nan egzakteman zòn Monte Cristo se sa? Se la yo te mete m, yo te pran m nan Dèlma 75. Dayè sa son bagay ki te fè tole nan tout peyi a, se yon bagay ke tout tout moun t ap pale de li nan tout laprès.